Vwazin cheri chouchou koman w ye? Mwen la wi bagonmen ou konnen yon ti manje m bezwen fè lè w konn peyi lòks pitit m ba al fè mache m bezwen ti pye pwawo nan mwen la wi m pa gen lwil tou non eske sa pap pwoblèm pou w ban m 2 non. M pa gen lwil non cheri fò fon jan wi. Mezanmi lè granmoun pa pran non tèlman sentim kase wi chak kem al lopital la avle vin dirati mfè tès adn kounya la banm do al kote vwazin an al kote patron an li al ka banm yon ti grenn diri anlè a tou wi poutan map map goumen yon pot toutan chak lèm bay fè pot la yo pa janm fè anyen nan pot la. Se kiyes? Pa gen moun la silvouplè. Oh granma kè sou bezwen. Patron an pa la silvouplè. Siw ye la ou met antre wi. Ok cheri. Gade granma. Komanw ye la? Pa manyenm m pa janm nan baz yo kite an se pa moun ou yon ti moun ou ye wap vin manyenm jòj ou wè patron an. Li anndan wi. E ou fèm wè patron an non m bezwen. An mwen t swiv non. Bay la. Patron. E bonswa patron Koman e la patron On ti problem m gen la pitit m moun ap vin kote w la mwen sa w ka fè pou e sa w ap fè la wap fè ti leti E patron ou konnen sa m gen la pitit Ou konnen pitit mwen gason m la k rele m li an fò ou peye l lò kounya m bezwen fè w ti manje pou li E patron m gen problem e di wi. Epi mwen gen pou m fè sa m sa mwen sa gen dèm la pa konnen yon se yon ti timoun sa mwen ka konnen nan dèms la pase kisa ou pa ka pase mòp sou kou sal mwen konsa e patwon men sa m gen m gen yon pwoblèm la m se fou manche la m gen e m gen e bay la wi m gen pwaro bay ki long la m gen lwil la men m gen pwoblèm kote m kout li a. Kilè dò e pa bese pye sou bag sa pran wi men patou e m pa fin foul tou non sòt m ap jwenn tout bagay nèt chodyè a tou m bliye l m pa bezwen al gen yon chodyè lakay mwen patou jan mwen bay e banm jan mwen bay sa e bay ki gen gou. Jan mwen wè aparèy sa e ladanl m fèl patron. Dife m sèvi wi menm 3 wòch dife. Wi kè sa Gade ti ledo Wi nou vle kisa ti ledo E ti ledo gade wap wè yo Jodya vin ansanm avèl la mwen vin limen fou a mwen Patwon an gentan fin banm aksè a Vin avèk magi tou wi mbliye mande patwon magi An ok granma Gade gade gade dat kounya. Mèsi wi granma. Dat sa m mande yon bagay ou pa janm vin pote bay la mèsi ee sou kisa m mete l la. An bon li menm tou. Bon mezanmi apa nou ala bay bon dife wi men e pi la pilon epis la mwen ti e ti pitit mwen silvouplè ti lèto. Kounya la map prepare manje a kote kote timoun nan doye la depi maten la m pa janm wèl non gen pou wè nan jwe foubòl li ye wi ansanm avèk la ti gason anba la on peyi dlo chavire tou nèt fò m al gache kote l ye wi m ka bal ti manje a mezanmi map toufe manje a m bal kote l.